Yon nouvo semèn enfòmasyon sou jou bonswa tout moun bon lendi bòn semèn jodia moman poum prezante n prensipal pwen nan enfòmasyon yo ou sou sofè TV 83 si w pa prese fon ti tan tande gen nouvèl ak anpil lòt detay nou pote pou ou nan nouvèl sa an nou ale dirèkteman nan sa ki gen a wè ak dosye ensekirite nou aprann Eric Casseus se youn nan responsab bank repiblik dayiti ki mouri aprè anpil nèg ak zam te eseye kidnape l nan santre vil pòtoprens jou ki te 19 mas 2013 la bandi yo te simen katouch sou li nan moman li tap reziste l pat vle yo kidnape l e li ta pral mouri sou kabann lopital aprè li te fin blese ak anpil bal selon sa nou ta aprann radyo mega pibliye jounen jodi a epi zak kidnaping yo ap kontinye fè pale de yo. 3 moun kidnape sou zòn Matisan, nèg yo pap bese lè bra e kout ke kout fòk yo mete dlo nan je popilasyon an. Anyen poko chanje nan zòn Ti Rivyè d'Latibonit lan, Désir Venès pral pote plis eksplikasyon konsènan baz Gran Grif la ki ap kontinye kidnape, touye moun epi bay popilasyon an plis chay pote. Lapolis poko kapab reyaji swit ak sa yo te mande yo Genyen Clarens Renois ki lanse yon kanpay oubyen yon challenge sou Twitter li lè l fè konnen yo mande pèp ayisyen an kolabore ansanm pou kapab goumen kont gang yo, yo ta vle achte 2 elikoptè epi 3 cha blende plis bal ak lòt minisyon ki te kapab ede yo kanpe kont tout bandi nan peyi Dayiti. Anpil pwen ak lòt se pral esansyèl nan nouvèl la pou jodia. Yon repòtaj siyen Radyo Mega, tout enfòmasyon yo se pou kounya la. Pandan wikenn nan la, yon bon pati nan komin Petyonvil konnen yon moman trè difisil akoz kout bal ki t ap chante pandan tout wikenn nan. Depi nan vandredi, n ap fè konnen te gon sitiyasyon tansyon ki te vrèman tabli kò l la depi nan zòn Malik nan vandredi kote nèg ak zam komèt gwo dega. Enfòmasyon ke nou ka fè konfyans, nèg sa yo boule. Divès machin e menm ta gen 2 moun ki ta menm pèdi lavi yo daprè enfòmasyon ke nou ka fè konfyans. Pandan tout wikenn lan la, men pandan menm samdi dimanch lan zòn Doko, Dyèg, Meyòt, Mewòt e Meyòt, Kakòlèt, tout kote sa yo te konnen de moman trè difisil. Kòman yo te rele Morèt tou? Lanmouwèt tou nan Petyonvil mal e Lanmouwèt a bon wi jèlè bon depi si nou konnen nan Meyòt e byen vwala e byen Don Doko Dyèg Morèt Meyòt tout kote sa yo Malik wout de frè e byen yo konnen de moman trè difisil tout ayè aprè midi ki te dimanch lan la moun nan nivo Meyòt 37 ak Kòlèt yo t ap tande anpil kout bal ki t ap chante nan perimèt sila yo e sa ki te kreye anpil tansyon laperèz lakay moun yo. e ki t ap lanse 2 kri SOS bò kote otorite polisyè yo paske yo pa t yo t ap tande rafal yo men yo pa t vrèman ko konnen sa ki te alabaz yo. Men gen lòt kote abitan yo klè, moun yo klè, yo akize 2 nèg arme ki swa nan baz Ti Makak anlè Laboul anlè Tomasen Fò Jak men anba isi yo akize 2 nèg ekip Vitelòm baz Kraze Baryè yo di ki ta dèyè Aksyon sila yo, daprè sa ki di bò kote divès abitan ki yo menm depi vandredi ki kache anndan lakay yo, kache anba kabann, sa ki anndan tou rete anndan e sa ki deyò pa ka antre, se konsa sitiyasyon li menm li te ye pandan wikenn nan nan diferan lokalite nan komin Petyonvil. N ap toujou rete nan komin Petyonvil, gen nan moulen sab ki twouve l nan komin Petyonvil manm popilasyon egzekite 3 prezime bandi ayè dimanch 19 mas la. Endividi sa yo fè pati yon gwoup malfra ki gen abitid simen laperèz nan zòn nan. Aprè popilasyon te fin tiye 3 endividi sa yo, abitan lokalite an brile kadav yo. Moun nan zòn sa ki se Moulen Sab te mete sou pye yon brigad nan lide pou kapab lite kont gang ame ki ap simen laperèz nan mitan popilasyon an. N ap note plizyè moun te deja asasine nan menm zòn sa. Se nèg ak zam, manb gang Vitelòm, sitwayen yo te pwente di dwa. Wi, n ap fè konnen tou nan Pòtoprens, sa se nan Petyonvil, men nan Pòtoprens tou pandan wikenn nan, samdi ki te 18 mas lan tou, men moun nan diferant lokalite andedan santrevil Pòtoprens, yo t ap tande sitiyasyon an te trè konplike, kout bal ki t ap chante nan diferant lokalite, presizeman nan zòn Bas-Pechòz, selon sa yo fè konnen, men nan sans sa, yo te mande a sa, paske pandan 8 èd tan, selon sa yo di la. il tape euh, coup de balle, et pendant tout cas, 8 ans à souhait, il tape des coup de balle qui tape chanté dans différentes localités, dans centre-ville, Port-au-Prince. Mais encore, situation ça, ça me dit qu'il était 18 mars 2023, situation ça qui encore t'est poussé, mon cas vive dans différentes localités, dans Port-au-Prince, tape lancé encore cri SOS, beaucoup d'autorités policières pour garder comment que Yo te kapab jere sitiyasyon tansyon anvan panik ki t ap renye nan sant vil Pòtoprens samdi ki te 18 mas 2023 pase a. Jisteman, pandan nou nan sant vil Pòtoprens, nou ap pale kestyon kidnapin genyen Caleb Augustin ki se anplwaye Primati ki genyen 21 jou nan men ravisè yo malgre vèsman yon ranson malgre fanmi an t bay lajan jiska mètnan enben Caleb Augustin ki se anplwaye Primati jiska mentnan ki toujou nan men ravisè yo. Toujou santrevil Pòtoprens, n ap kite Caleb, anplwaye Primati men yon trè movèz nouvèl avèk Eric Casseus, jan n te anonse l nan tit jounal lan, responsab kès nan brh, Bank Repiblik Dayiti, men ki t gen 42 lane depi ke l ap ofri sèvis li avèk brh. Men nèg ak zam touye l pandan wikenn nan pandan ke yo t ap tante kidnape li. Bon, vwala ke sitiyasyon an te vin trè konplike, men nèg ak zam ba l plizyè bal. Sa w tande an la, Eric Casséus k al rann dènye souf li nan lopital Bernard Meuze, daprè sa ke n ka fè konfyans bò kote fanmi li. Me Eric Casséus jan di an la, misye ki pèdi lavi l pandan wikenn nan, li se te responsab kès nan brh. Li gen 42 lane depi ke l t ap travay nan brh. Pandan wikenn nan la, bandi t ap tante kidnape l. Malerezman, bandi yo ki ba l plizyè bal nan l rann dènye souf li nan lopital Bernard Meuze e n ap tann ke semèn k ap vini la yo, Li ta pral pran retrèt li, sa vle di li ta pral bon mete yon bout nan tan ke l ap ofri sèvis li nan nan ap bay leta, men li pa gen chans sa, bandi ak zam san fwa ni lwa etenn lavi Eric Casséus. N ap toujou rete kestyon kidnapin, bandi kidnape zòn Pòtay Leyogàn samdi an yon dizyèn pasaje nan yon bis ki asire trajè Leyogàn Pòtoprens. Pami pasaje sa yo gen Wesly Leriche, Derosier, Decanel. Mendjer Mimi ki se manm enfliyan nan koze rara Leogane enben kidnapè poko kontakte fanmi viktim yo. Nap vanse avèk enfòmasyon yo la n aprann la genyen demwazèl sa ki rele Sherlande Charles ki viki resevwa on bal nan tèt samdi ki te alò dimanch pou n di byen ayè dimanch 19 mars 2023 l te anviwon 2 zè aprè midi. Pandan ke l te andedan machin an ta di yon zanmi li Serge Admar men bandi menm demwazèl sa ki resevwa yon bal men swiv avèk deklarasyon moun ki te sou plas ki yon sèten Frantz Clervil yon ajan udmo Sonson ensi koni yon dyaspora e lòt moun ankò responsab ak yo ta akize aksyon sa ki rive a nan vil Okay. Men aprè konsta sipleyan jij de pè Okay lan mèt Charles Gabner ki le fè konnen demwazèl la ki resevwa nenpòt 10 katouch lke ki yo jwenn li an 2 nan sa pase nan ru du pèp e du vivye orl 3 lòt moun 3 epi lòt ang ru pèp ak propè prospè men selon sa yo fè konnen la men sikonstans lanmò demwazèl sa li menm jiska prezan la lajistis nan vil Okay ouvè yon ankèt pou konnen ki sa k ta alabaz lanmò demwazèl sa ki rele Sherlande Charles ki resevwa plizyè bal e li mouri nan an di sa pase nan vil Okay men genyen otorite lajistis ak otorite polisyè yo yo menm ki deja pran angajman pou yo gade kòman yo ka jwenn koupab yo e jwenn sikonstans lanmò demwazèl sila. Se pou n di ke zak la al mouri lopital Imakile Konsepsyon nan vil Okay aprè anpil entèvansyon doktè t ap eseye gade si yo te ka ba l lavi. Malerezman sa pase ke li pa genyen lavi. Se te anviwon 4 a 5 è nan maten, abitan nan ravin Sarazen ki twouve l. Nan dezyèm seksyon Woukou, komin Trou du Nord, yo dekouvri kadav yon sèten de Julien Saint-Fleur alyas Ti Julien. Yo jwenn kò misye la ki rache anba kout manchèt, selon sa yo fè konnen, men yo pa vrèman konnen kiyès endividi ki ta alabaz lanmò sitwayen sa ki rele Julien Saint-Fleur lan alyas Ti Julien. Yo dekouvri l ekòl san vi sa nan ravin Sarazen, lokalite sa ki twouve l nan dezyèm seksyon Roukou. Viktim nan, ke yo idantifye kòm yon moun ki konn vann sab pou moun fè kay, men selon sa yo fè konnen jij de pè Mèt Oscar Fils-Aimé ki te vin fè konsta a drese sa n rele yon pwosè vèbal avan ke l te remèt kò a bay pwòch viktim nan. Daprè Andy Infor masyon, se sa sitiyasyon kriminalite ak ensekirite a li pa piti e l nan anpil kote la nan anndan peyi a, nan Pòtoprens ak nan depatman Lwès lan ak divès lòt depatman anndan peyi an. Se zak kriminalite ki ap achte kote sa yo e sa k fè anpil moun pa sispann mande avèk otorite nan Leta presizeman, Dirije yo nan nivo lapolis lan pou yo travay pou rive tabli lapè andedan peyi an. Zak kriminalite, zak kidnaping k ap rapousibe anndan peyi an la. Nou pral vini avèk zak kidnaping sa ki fèt vandredi ki te 17 mas lan, ki fèt sou direktè jeneral radyo RCH 2000, ebyen nèg ak zam kidnape l la. Se nouvèl sa ki konfime pa ann di kolaboratè li nan RCH 2000. Pandan wikenn nan, sam tout samdi, tout vandredi swa, samdi maten, potko gen twòp kontak, twòp enfòmasyon avèk ravisè yo pou konnen ki sa yo ta deside avèk fanmi an. Men nouvèl la se ke direktè jeneral RCH 2000 96.1 an ki se mesye Lebrun Saint Hubert, Bandi kidnape l vandredi nan aprè mi dan lasware, 7 è, 8 è, 9 è nan aswè, antre Dèlma 37 e 39. N ap toujou rete kestyon ensekirite direksyon plèn nan avèk nèg ak zam ki ke rantre nan fakilte lokal fakilte agwonomi ak medsin veterinyè Damyen ki twouve l nan Damyen. nan plèn nan samdi 18 mas 2023. Mesye sa yo ki te avèk gwo zam lou yo pote ale yon machin ki te gare nan kou enstitisyon daprè konfimasyon dekana antite UEH la. Veyikil mesye yo pote ale se yon mak Toyota Land Cruiser koulè blanch. Atak ame sa fèt bò 11 zè nan maten toujou daprè nòt SOS Dwayen an te ekri. Jocelin Louissaint mande ak lapolis nasyonal pou l bay asistans sekiritè pi vit nan lide pou kapab kontwole sitiyasyon an. Plizyè gwoup ame an aktivite nan zòn plèn nan, notamman gang Chen Mechan ak band ame ki denome 400 Mawozo ki gen nan tèt li Lanmò 100 Jou. N ap toujou rete avèk kesyon enfòmasyon gen pou wè avèk sa k pase pandan jou la. Men n aprann ke lapolis nasyonal Dayiti demantle yon rezo kidnapè ki fè tèt yo pase pou de moun k ap viv aletranje. M ta di byen kòm dè dyaspora, nèg yo fè tèt yo pase pou dè dyaspora, enben lapolis rive demantle rezo gang sa daprè sa ki di bò kote fòs lòd yo. Enben endividi sa yo kisa yo fè, yo itilize nimewo entènasyonal pou ke ou menm lè yo rele w l ap pale avè w la, enben yo twonpe vijilans ou, yo twonpe medam yo paske depi w wè. Ligne entènasyonal pa egzanp Etazini se plis 1 epi wè yon 1 devan la ou konnen se Etazini men la menm enben yo eseye jwe sou sa sou medam yo sitou nan rele yo la planifye randevou avè yo pran direksyon Bon Repo a Kanaran avè yo sa w tande a la yo poze lapat sou moun sa yo kidnape yo lapolis ki rive demantle rezo sa selon sa ki di bò kote fòs lòd yo yo fè konnen ke rezo kriminèl sa. Twa endividi ki fè pati ekip sa a, pòtpawòl lapolis lan nan Latibonit, Roosevelt Morose, prezante sis lòt endividi kòm manm baz Kokorat San Ras nan Lakwa Peris. An n koute Roosevelt Morose. An n sonje ki kantite dega, ki kantite remè, ki kantite panik ki te genyen nan kad kote yo di ke te gen gang ki t ap fòme o poto. De jou apre enfòmasyon sa a te divilge, nou te. Dye. Nou te arete Charles Sylvestre alyas Depay. Msye se chèf gang, msye se chèf gang sa a ki t ap fòme o poto an. Nou arete msye le 8 mars 2023 sou manda komisè di gouvènman. Nan menm sousi lapolis pou pwoteje ak sèvi popilasyon an, Alester, nou te rive arete Ariel. Patrick, misye gen 44 an, lapolis arete Rolanda Plesdome, 24 an, nèg sa yo espesyalite yo se eskwokri kòb, yo pran plezi fè kòb sou moun, rele moun nan telefòn, fè yo voye lajan pou di yo ke y ap regle dosye pati pou yo, yo gen moun Ozetazini, okontrè yo prezante yon moun kòm avoka k ap regle demach. Yo te fè yo antre Ozetazini nan menm dosye Bay Biden an. N ap toujou rete nan depatman Latibonit, peyi Dayiti, men la nou prale nan vil Senmak avèk korespondan pèmanan nou Danio Daniel ki pral pote ba nou repòtaj sila a, kote depi aprè gang Savyen te fin touye nan dat ki te mèkredi 25 janvye 2023 sis polisye. Nan Moropey, komin Lyankou, sitwayen nan divès zòn nan depatman Latibonit lan sitou nan komin Lyankou kouri kite jaden biznis nan kolektivite teritoryal sa anba je otorite yo nan depatman an kote chak jou ki pase nèg baz gran grif yap etabli pwòp lwa yo yap fè moun yo kouri kite lakay yo fè zak kidnaping kriminalite pèsòn moun pa epanye. Korespondan pèmanan nou Dagno Daniel ki se korespondan pèmanan Radyo Mega nan vil la Senmak li te vizite komin Lyankou lap krete lap vreman la prezante nou repotaj espesyal sou sitiyasyon difisil moun nan Lyankou ap viv dènye tan sila yo. Da, nan depatman Latibonit, Bas Grangri, depi divès ane anpil kote nan peyi a, Gang kontinye ap taye banda nan depatman Latibonit, baz Gran Grif ki nan premye a seksyon komin Ti Rivyè Latibonit touye, kidnape, paralize lè yo vle tout aktivite nan depatman nan divès zòn tankou Vila, Lestè, Pon Sonde. Nan dat ki te 25 janvye 2023, 6 polisye tonbe anba bal asasen bandi Savien, direktè jeneral pnh la, Frantz Elbé, aprè zak sila. lanse sou tout peyi a operasyon Tonad 1 nan lide pou derasinen bandi k ap mete dlo nan je sitwayen toupatou nan peyi a. Jodi a menm, nou deklannche yon operasyon ofisyèlman ki pote non Tònad 1 an repons a tout zak bandi fè sou popilasyon an, spesyalman frè n ak sè n polisye. Fòk bandi yo peye pou zak yo fè. Tout polisye, men nan men n ap kontinye konba pou sekirite ak trankilite nan peyi a. Yon maryaj polis popilasyon, yon maryaj polis près. Nou ka fè anpil bon bagay avèk yon ti kras mwayen. Frè m polisye, frè m ak sè m polisye yo. Plizyè jou aprè zak asasinay 6 polisye yo nan Moropey komin Lyankou, divès sitwayen kouri kite biznis jaden nan komin Lyankou. Ernst, se non pastè sa, li menm ki deside rete nan komin Lyankou malgre gwo danje. Men mwen menm nan legliz Adonaï, nou kenbe e depi premye premye jou a, nou toujou ap fonksyone, nou pa janm lage avèk. Se mwen menm sèl ki te kanpe. Tout moun, tout fidèl yo, yo te kouri, yo te al lòt kote. Dezyèm dimanch pase a, e dimanch ki sot pase la, se mwen menm avèk 7 moun ki te legliz la. Men jodi a nou reyini anviwon 10 a 11 moun anndan legliz la. Fas ak enkapasite responsab pnh yo nan depatman an, sitwayen ki pa ka fè fas kare a bandi Savyen yo, oblije mawon kite Lyankou pou al viv Gonayiv, Sen Mak pou n site sa yo sèlman. Malgre sa, gen lòt sitwayen ki deside rete nan komin Lyankou. Yon bòs ki te ban m fè detant Ozetazini. Kounye a byen lontan la pou m te dekofre l. Bon, katouch fè m pa ka dekofre l. Se tire nèg yo ap tire isit tout jounen. Bon, men sa e kouzen m lakay l. Kay la, lakay li anwo isit, li oblije kite kay li l al yon lòt kote. Tèlman nou pè. E se de gwo envestisman ki fèt, ki bay lòt moun travay, ki ede zòn nan devlope. Men jodi a n konstate tout nèt fèmen. Zòn nan li menm se ke se nou mèt fè zòn nan ankò. Se nèg ki vwayaje yo ki bay zòn nan bakòp fè tout sa epa leta t fè pou nou non mèt fè afè nou tout bèl kay ou wè nan mèt konstri kay nou mwen m son gran bòs son gran lidè ke m te fè 3 zan 6 mwa jibé dami yo mwen ok sa vle di nan lè sa yo mwen mwen mwen mwen mwen travay. Bò isi m travay alò ou konnen bagay yo la nan moman la ou mete m sou kote tèlman m pa vle pral sou je bay si nèg yo parèt la pou m pa ka kouri bay nan kouri non epi lòt jou. Bandi ki pran lajan nan men depatman Latibonit la gen gwo enpak sou anpil sektè, tankou machann nan mache kominal Sen Mak la ki plenyen yo paka al achte machandiz pou vin vann Sen Mak fas ak nèg ak zam ki toujou pran kontwòl wout nasyonal nimewo 1 an. Daniel Daniel pou Radio Mega. Mèsi Daniel Daniel ak pou repòtaj sila toujou sou kestyon ensekirite an. Youn nan pòtpawòl Konbit Politik ak Popilè kwè sanble gen yon men kache kap pilote Ayiti pou mennen sou chimen jenosid Wannda. Evenman kap rive an Ayiti an ta sanble tèt koupe ak menm evenman ki te pase nan Wannda nan kòmansman ane 90 yo. Dirijan politik lan poko mèg zam fason gang yo ansèkle peyi an epi okipe zòn ki pi enpòtan yo. tankou Lwès ak Latibonit, an kote gin Numa. Enfòmasyon sila, jedi pase, te genyen yon machin ki te gen anviwon 8 moun ladan l ki t ap sot travay nan konpayi Ti Malis sou zòn Savann Dezole. Malerezman, pandan moun yo te rive nan zòn Lakwa Peris, ebyen bandi kokorat san ras yo te entèsepte machin nan. N ap raple oditwa a, se yon machin blende ke enjenyè a te, yon enjenyè te sou li. Malerezman, mesye yo pratikman te kidnape 8 moun sa yo. Nan menm jou a, yo te libere 2 ladan yo ki se 2 medam. Ebyen e nan negosyasyon fanmi e ak zanmi e pami 6 moun ki te rete yo te genyen e agwonòm Kency ki se moun Ponsonde ki te nan machin nan ebyen ki ta pral jwenn liberasyon l e nan samdi epi yè genyen Gaston ki te nan machin nan ki se orijinè li Petite Rivière de l'Artibonite ki pratikman depi vu de tou se nan kèt nan mande tout moun yo ta pral jwenn e 75 mil goud ke ravissè yo te mande omwen pou yo te pou yo te kab libere Gaston ayè ke yo libere. Yè li te ozanviwon inè pou ta al dezè, anpil kout bal te maryannen nan lokalite Bijon nan komin Ti Rivyè Latibonit. Lokalite Bijon twouve l nan dezyèm seksyon an travèsan dlo Lestè. Ebyen se mesye baz gang Rif yo ki debake akonpanye de mesye ki nan gang ki nan Palmis nan lide pou al leve lansanm de tèt bèt ke peyizan yo genyen, ebyen nan atak sila a mesye yo leve plizyè kabrit ke moun yo te genyen nan zòn nan, ebyen gen 2 sitwayen ki te gen kabrit yo ki te mare ki tap riposte avèk manchèt yo, mesye yo vide bal sou yo e yo pase de lavi a lamò, yon sitiyasyon ki parèt trè kritik e difisil pou moun Ti Rivyè Latibonit, Ayè Woswa. Se anpil kout bal de tout kalite zam otomatik ki t ap chante nan nivo Palmis ki pèmèt ke majorite moun nan nivo santre vil Ti Rivyè Latibonit pa dòmi ditou paske yo pa konnen ki plan ke mesye yo genyen jiska prezan pou santre vil Ti Rivyè Latibonit ankò tankou yo te kòmanse 21 oktòb pase a malgre tout kri ke popilasyon an lanse pou mouche leta vin pran Ti Rivyè Latibonit ayè dimanch la. Bon, ban m mande w sa, e konsènan misyonè ki te kidnape yo, misyonè evanjelik yo? Yo libere? Pou jiska prezan, tout misyonè yo nan men baz gang ris nan Savyen e se yon moun k ap pase anpil tòti pou fi ki ladan yo. Y ap sibi de vyòl kolektif pou mesye yo. Y ap bat yo anpil, brile yo nan lide pou fè yo chèche lajan. E genyen de temwanyaj nan moun ki libere ki fè kwè gen de moun ke paran yo. bay lajan pou yo deja ki pa vivan konsa se preske chak jou gen de moun ke mesye yo ap egzekite e gen de moun se grangou kap touye moun yo avèk swaf dlo paske moun yo pa jwenn manje yo pa jwenn dlo pou yo bwè e lè yo ba yo dlo se nan yon dren ke dlo pase sou zòn nan yo konn pran ti dlo ba yo men se lè mesye yo sonje mesye yo di gen plizyè moun gen moun ki libere kap temwanye ki fè kwè gen plizyè moun ki mouri de fen e gen plizyè moun tou e ke mesye defi te pre al tire moun ki mouri defen yo, mesye annik pran yo e ale nan pwent rivyè a, annik voye kadav yo nan pwent rivyè a pou al fè pwason manje yo, e son sitiyasyon ki grav e tris sa k ap pase e nan ti rivyè latibonit espesyalman nan savyen nan tout dènye jou yo anba je leta ki pa deside fè anyen respektivman ke tout moun konnen kote baz grangriff ye. Ke mesye yo lè yo pran moun yo sekestre yo, yo fè konnen ke se yo menm ki pran yo, e malgre nan dènye jou yo ke mesye yo ap egzibe de nouvo zam ke yo genyen ki pou vin jwenn yo, ke yo pa kwè gen pyès dispozisyon kap pran pou omwen pou anpeche zam yo al jwenn mesye gang yo se pou kontinye ateworize e pou sispann teworize popilasyon an ki ap kouri prèske chak jou nan chak lokalite nan seksyon kominal yo. Mèsi anpil Désir Venès se nou pa ka di plis ke sa ke nou tande enfòmasyon ke Désir sot pataje ansanm avèk nou e kòman sitiyasyon li menm li ye nan nivo ti rivyè latibonit chak jou ki pase nèg ame ki ap enpoze pwòp lwa yo touye peyizan yo vòlè bèt peyizan yo tòtire moun ke yo kidnape yo vyole medam yo an di vyòl kolektif tankou 3 4 5 nèg ap pase sou medam yo. E bat mesye yo, vide grès an sachè, grès kòmsi tout lòt bagay sou yo pou fòse paran moun sa yo peye pou yo ka libere moun sa yo. E gen de moun ke yo pran ranson, yo pran lajan nan men fanmi yo, malgre sa yo touye moun sa yo.